Nou mèt depoze epi nou deplase pou yo kapab fè imaj. Vin devan palè pou vin depoze yon jèm tè nan non prezidan an pou n di prezidan an batay li a pa fini, batay li a pa kanpe paske jodi an nou tout te konnen prezidan Jovenel te gen yon rèv pou peyi a, nou wè jan yo rive asasine l opouvwa, nou menm nou fè santi prezans nou pou n moutre fòs politik la e fòs entènasyonal la, militan ki te goumen met Jovenel opouvwa yo la, yo egziste, n ap di fanmi an kouraj, kenbe la, pa lage. Jovenel Moïse mouri se vre men rèv li a pap mouri paske nou menm militan nou di rèv Jovenel Moïse la paka mouri. Ki atant nou gen dosye a misye gen de moun yo komanse tande e gen de revelasyon k komanse fèt? E jiska prezan nap di lajistis fè travay li paske non peyi fòk lajistis gen espas poul triyonfe e fòk lajistis ka deside. M panse jodi an lajistis gen moun ki nan menl yap eseye tande. Y ap eseye chache pou yo konn kòman sa pase. N ap kite lajistis fè travay li, lajistis soti nòt lè l rive jwenn koupab la, lè sa nou menm n ap opine sou moun ki koupab yo. Gen moun ki pale de asasina, gen ki pale de koudeta, kòman nou konprann sa a? E jodi a nou pa ka ale odeyò de lajistis, nou panse dosye a nan men lajistis, an n kite jan m di w lajistis trete l, apre lè lajistis fin trete l, lajistis pale, lè sa nou menm n ap opine sou li. Ki kote dosye Jeff Defleur te depoze, èske li te prè pou l ap vin jisyatif? Nou panse nou nap gen iniksativ men nap fin tann prezidan mouri paske jodi. Jodi a se pa fanatik Jovenel Moïse kap pale se pou tout nasyon an ni sa k fanatik ni sa k pa fanatik yo tout ta renmen jwenn yon jistis konvenableman pou ni prezidan Jovenel ni jounalis ni militan ki tonbe yo jodi a jan nap gade bagay la mete dlo nan zye tout moun yè map gade pou m wè jan yon jounalis tap pran finiray li nan Grandans gen pil. Gen pil sitwayen kòlèg li se dlo nan zye ki pat ka kenbe sak fè sa pa gen pa gen sekirite pwoblèm ensekirite a se pou nou tout li ye nou menm jounalis kap bay enfòmasyon an pi devan la nou pa konn pou kilè nou la se pou nou mande entènasyonal la ki di yo se zanmi ayiti nou pa zanmi pou grenn diri a grenn pwa. Ann gade ki jan nou ka mete yon peyi a stab de sekirite. Paske pi gwo pwoblèm peyi a se pwoblèm ensekirite k ap ravaje peyi a. Kote n ap gade pou n wè yon seri de gwoup mèsenè mete avèk fo politisyen, mete avèk yon pakèt boujwazi ki enpoze pwogram peyi a avanse. Jodi a, depi yo pa vle wè w, y ap mete tout dosye sou do w jiskaske y asasinen w. Mèsi lapwès. Konba, Prezidan Jovenel te gen yon rèv, yo asasine Prezidan Jovenel, men yo pa ka asasine rèv li a. Jodi a, nou tout se moun ki te met men nan batay la pou Jovenel te rive Prezidan. E sanglinè, mèsenè, asasinen l, men sa pa vle di nou menm ki te batay la nou sispann goumen. Tout moun ki sispann goumen se moun ki sispann viv. N ap di Prezidan Jovenel bon travèse, men kanta nou menm n ap kontinye batay la jiskaske rèv li vin reyalite. Lè w di yon konba ret yon konba, ban nou siyifikasyon sa a. Prezidan Jovenel te gen yon rèv, se wè Ayiti sou yon lòt chemen devlopman, yon vrè chanjman. Donk jodi a, yo, mèsenè yo, detui l. Paske yo konprann yo ka detwi rèv li a. E n ap di, Non, sa yo di, sa yo vle fè la a, li p ap posib. Paske nou menm, nou ankò egziste, konba a ap toujou fèt pou ke Ayiti jwenn vrè chanjman nan sosyete a. Kòman w wè moun ki te akonpanye l yo e kòman w wè militan yo? resevwa mesaj lamò prezidan an. Se avèk anpil tristès, dezolasyon, anpil kè sere, epi nou menm nou vin remake, si prezidan Jovenel li ka pase konsa, e nou menm ki t ap batan ansanm avèk li a, ki ka pa nou? Sa vle di n ap mande a kèlkeswa moun ki aple pou vin dirije la a, kesyon sekirite a fòk yo manyen l byen, fòk yo pa fè erè sou li pou omwen pou nenpòt nan yo pa pase menm jan an. Ou kwè nan jistis peyi w? Donk, n ap mande lajistis pou yo pa dòmi sou zak asasinay sa a ki fèt sou prezidan Jovenel la e sou lòt moun li fèt nan geto yo tankou Lasalin, Dèlma 2, Dèlma 4, Site Solèy, Li fèt Dèlma 32 avan e la resamman. Donk n ap mande jistis peyi m pou yo pandan y ap pase antame dosye prezidan Jovenel la, pou yo pase pran menm dosye sa pou yo wè si se pa menm mèsenè sa yo ki konn abitye asasine pèp la. Tout kote sa yo ou site masak fèt. Anben peyi a an gè. Kòm prezidan nou konnen antèman l poko fèt men nou kòmanse ap onore memwa prezidan. Depi jodi a koman si yon vèy pou prezidan pou jistan antèman l fèt. Paske moun yo mete dlo nan zye moun. Moun yo yo fè konplotay yo m pa konnen kijan yo fè afè yo. Yo voye prezidan ale. Prezidan son chè imen menm jan avèk tout moun. M kwè menm si li te gen anfas se sila m pa kwè moun nan ta mande lanmò pou moun nan pou tèt sa. Se sak fè nou mande. Chanjman e nou mande Chanjman pou pèp ayisyen an e nou di fòk prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis li avèk sa k fèt la. Lè nou konnen n ap viv nan yon peyi pou kantite moun enpòtan ki mouri nan peyi sa yo poko janm kapab jwenn jistis èske nou panse prezidan Jovenel li menm li pral kapab jwenn jistis? Bon ou byen di wi pou moun ki mouri nan peyi a men son Prezidan, premye sitwayen di peyi, prezidan de la repiblik, se pa yon chyen, se pa yon senp sitwayen, se yon prezidan, yo rantre anndan kay li, yo asasine l, se yon prezidan k mouri. Fò pèp ayisyen an li menm, se dènye prezidan pou pèp ayisyen an genyen mouri konsa, fò pèp ayisyen an li menm kale je l pou nou wè vrèman èlmi nou yo. Paske nou pa p abandone. E si nou ta prete di dwa e sou pa egzanp mèt Dorval ki ta mouri vivi jiska mennan li pa ka jwenn jistis eske nou panse tou prezidan li menm li pral jwenn jistis jan nou te di tanto? E plezi nou sa pou tout moun ki mouri jwenn jistis yo men mèt Dorval li mouri prezidan Jovenel li mouri tou de moun sa yo te rete nan menm zòn e nan menm katye nan menm andwa Sa vle di, si Jovenel tou te sou men l, depi lè Mèt Dorval te tonbe a tou zòn nan l te dwe kite. Paske Paul te tou wè l pa an sekirite. Kòman w te aprann lanmò prezidan an Dominika? Bon sa te vrèman fè m mal. Vrèman fwase m anpil. Epi jis kounye a sa vrèman fè m mal. Wi. Paske prezidan nou, kit yo di l pa fè, l pa dis, li pa dat, men li gen, yon prezidan pap janm ka fè pou tout moun, gen pou moun li fè. Gen moun la, li te konn fè 4 èd tan pou l al nan peyi l, se nan yon inèd tan l ap rive kounye a. Moun sa yo, yo gon, yo pa bezwen wè ou wè dlo a nan zye yo men y ap kriye nan kè yo. Moun sa yo. Paske Jovenel di w sa, se pa sèl Pòtoprens lan, tout andeyò yo nèt, e Ayiti yo ye. Fòk moun andeyò yo fonksyone tou. Se sa Jovenel te di. Tout kote l ap fè wout yo, l ap mete dlo, l ap mete kouran. Tout moun ki rete la yo se moun yo ye menm jan ak nou tout ki Pòtoprens lan. Se pa sèl Pòtoprens ki Ayiti.